Ou kwè se koze nan peyi sila? Olye pou prezidan tire tay sena a te remèt leta machin blende ki t anba dèyè l la, li fè bandi yo kado l pito. Bon, pou m byen di, jwè li yo. Frèz e sè byeneme, apre aksyon sa fin pase yè nan zòn Bisantnè, Prezidan Lanbè prezante sou rezo sosyal yo avèk yon je l bande. Men anpil moun ap poze kesyon, ki kote Lanbè blese? Si l te pran bal je a t ap pete, konsa l te ka menm mouri tou mande Bondye padon? Sa k pase nan dosye a? Nou pral fè w tande yon voice konsa ou va konprann nan bon ti mamit kòman lanbè fè bandi yo kado yon machin. M te kapab di w son teyat dramatik lanbè t ap monte men malerezman sanble aktè a poko fin twò fò yo kenbe l kanmenm. Apre 86, medam matmwazèl e mesye, depar Duvalier, pa gen pyès moun ki te kapab di Ayiti t ap twouve l nan yon sitiyasyon parèy jounen jodi a. Raple w, apre 86, nou pral vini ansanm avèk konstitisyon 1987 la. E madam Mirlande Maniga se youn nan gwo konstitisyonalist ki te patisipe nan pwojè konstitisyon an. Men m sezi wè se li menm jounen jodi a ki fè pati de Haut Conseil de Transition, yon nonm ki ilegal nan tèt peyi a. Zafè ti nèg se mistè wi devan lajan, rale chèz ou m pral ba ou detay. Bonjou bonswa tout moun ki jan nou ye, ankò yon lòt fwa m ap di w mèsi. Mèsi paske w fè n konfyans pou nou enfòme w e mèsi pou fidelite w ak pasyans ou. Mèsi paske w like. Mèsi paske w abone e mèsi paske w pataje videyo a sa fè nou plezi anpil. Ankò yon lòt fwa si w fenk tonbe sou chanèl la pa ezite aktive klòch notifikasyon paw la pou pa rate okenn videyo zanmi pa w Fouco. Jan nou tout te konnen l frèz e sè byeneme, prezidan ti retayi sena a viktim ye. Bon, eske m ka di viktim? Eske se pat yon kou monte? Tout sa se kesyon kap poze. Pandan l t ap soti nan palman an, li sot ranmase ti bakrankran li, epi sa w tande a, ki kote li chwazi fè nan wout bandi yo? Tandiske yo di senatè a non, pa fè kote konsa. Lè bandi sennen senatè, li vole desann kite machin, bon, si l vole desann kite machin, polisye, sekirite, tout pral vole desann tou yon fason pou kapab pwoteje senatè. Bon, yo pral koura senatè. E polisye ki te nan machin nan pral tounen nan kafeterya. Li pral di men sak pase. Lè ke responsab nan palman pral voye chèche machin, malerezman, bandi nan vilaj de Dye gen tan pran machin, yo ale ansanm avèl. An nou tande deklarasyon sa yo ansanm pou m ede w konprann teyat dramatik Lanbè t ap jwe yè jiskaske l fè ti mesye yo kado yon machin. Pou mwen ban m di w, mwen menm se anba a m te ye, nan kafeterya nan moman gen yon polisye ki te tache avèk misye avèk yon lòt sekirite paleman. Yo vini, yo di wi, yo atake, yo fè atak sou senatè Lanbè nan yon pwen an ansanm avèk yo. Lanbè te gen yon lòt senatè ansanm avèk li tou. E polisye a ki di konsa ke pandan y ap desann nan ri nan ri dè kazèn, lè yo rive nan nan gran ri ri dè kazèn li di yo an nou pase pa devan kafeterya pou nou desann bò brh pou nou ale kote n prale a. Misye di misye fon kòlè e li k ap kondwi e senatè a k ap kondwi li fon kòlè li di sa n genyen n pa ka pase la a, sa n genyen n pa ka pase la a epi. Tande byen pèp ayisyen. Polisye a ki konn tèren an, ki konn kote w ka pase, ki konn kote w pa ka pase. Lanbè pa chofè, lanbè pa sekirite, lanbè eske l te pran fòmasyon militè, je ne si pa, m pa kwè tou. Si l te pran l t ap di nou l kanmenm. Si chèf la di w pa pase la, pase la, pase li menm li konn tèren an, Ou pa ka di anyn sa n genyn pa ka pase la. Depi kilè w konn pase la konsa? Tout sa se kesyon k ap poze. An n avanse. Li pike tèt desann. Lè l prèske rive nan wonpwen an, nan ri dè kazèn nan, li menm ankò li di, o, li di nèg yo, m wè yon nèg avèk zam la a k ap travèse lòt bò lari a wi, k ap travèse wi. Polisye a di, enben fè bak non. Tande byen. I di i yon nèg a zam ap travèse lòt bò lari a. Si w ap kondi pèp ayisyen, ou konnen peyi a deja. Lè w yon grenn pase m pa kache di w se yon lame k dèyè. Ou wè yon nèg a zam ap travèse, sa w t ap fè? Kase tèt tounen rapid. Kase tèt tounen rapid rale bak retire kòw nan blòk la pase ou wè zòn nan danje kisa senatè a fè? Misye kanpe. Tande, li kanpe. Kounye a e lè nèg yo fin travèse, kounye a nèg yo prente sou machin nan e lè sa a misye ap fè bak epi li rele anmwe, lap rele anmwe li di woy di nèg yo rive sou nou, nèg yo rive sou nou epi li menm li kouri ouvri pòt la al desann. Sal tal chache atè a? Machine blende pwal pwal di Emmy les enfants c'est ton papa ne vous inquietez pas he's your father t'inquiète c'est moi hein sal tal fè atè a Saw tal fè atè a poukisa depi byen avan yo diw vire tounen ou pat fè sa. Machin nan blende malgre yo di misye non pa desann polisye a gentan ouvri pòt la li menm poul mete bal nan bò kote polisye a prete zam ni nan bò a misye al pase ankò polisye a pa Humm vwala i pa ta ka pa pase la. Se la pou i pase menm pase fo fo l kreye anbiskad pou machin nan ka ale byen fasil. Pa ka tire. Si polisye a tire e misye kap pran bal. Ok. Epi misye kouri. Kounye a pandan misye atè a epi polisye a di men senatè yo tire kò non kouri non. Bay kounye a misye kouri epi nan kouri gon moto ki tap vini li menm avèk lòt senatè a epi yo pran moto a yo kouri al bay spanp. Ou tande m? Kounye a la, polisye a avèk lòt sekirite paleman an epi yo menm, yo oblije dezangaje. Yo tire anpil tou, yo dezangaje epi yo pase bò brh la. Yo pase devan achiv, yo vire nan koub bò brh la epi yo monte, yo vin nan komisarya yo menm. Machin. Talè talè sitwayen. Sa vle di la a, èske w wè kòman Lambert t al mete lavi polisye ansanm avèk sekirite palemantè a la an danje? Eske w wè kòman la l mete lavi lòt yo an danje tandiske yo di l non pa pase la? E pou mesye yo dezangaje pèp ayisyen gade ki wout yo al fè? Yo al pase bò brh kote yo te di senatè a pase al di hanyy sa nou genyen n pa ka pase la. Ann kontinye swiv rès fim. Ti nan ret nan wonpwen an. Kounya lè yo voye Lè kafeterya ale, yo jwenn nèg yo gentan pran blende a. Daprè ou menm, e pa pote nèg la, pote, pote blende a fè, fè nèg yo kado anba a? Li fè nèg yo kado yon blende pou nèg yo ka sikile alèz? E pa jwèl yo ye? Poukisa lè polisye a di l, pa pase, pa desann nan dwat nan ri, nan ri dèyè kazèn nan, li fè kòlè, li di yo, sa n genyen n pa ka pase la a? Li konnen misye gen randevou pou pote machin nan bay nèg yo. Dayè si nèg yo tap tap tiye misye yo tap tiye misye. Paske misye gentan desann kote lanbè ka kouri. E nèg yo yo plizyè gentan travèse lari a yo rive devan machin nan. Si nèg yo tap touye lanbè yo tap touye l. Konprann? Harry di ann ann serye. Pa gen yon nèg ki tap gentan dezangaje. Se vre machin nan li blende, men eske nèg yo t ap ka rete anndan machin nan pandan yon pakèt tan pandan nèg yo ap tire sou yo? Non. Nèg yo kou dezangaje epi nèg vila yo pran machin nan yo ale avèk li. Lè yo rele kafeterya a, n ale e lè responsab la rive anba, l jwenn nèg yo gentan pran machin nan. Epi Lanbè avèk lòt senatè ki te avè l la y al pran refij yo nan komisarya depa Pòtoprens. Epi kounya la, m poko konprann vèsyon Lanbè bouche grenn je l pèp ayisyen. Jan w ap gade imaj la la. M poko konprann vèsyon w grenn zye Lanbè bouche. Sa k pase? Vit blese Lanbè? Lambert blese pèp ayisyen an. Ala traka pou leve kay ta fini non sitwayen. Yo be byes nèg tande demen si Dye ve manda misye ap fini misye pap senatè ankò demen si Dye ve li pote yon machin blende bay jwèl yo anba konprann e jwèl yo e li fè yon kado yon blende pou nèg yo ka sikile pi byen ok. Humm ala traka pou lave kay tè nan peyi sila a bagay yo pa piti ditou non pèp ayisyen. Bagay yo pa piti ditou. Hum! Donk, kòman w te ka konprann pou se lè solèy pouvwa lanbè ap kouche dè mòn nan, se lè sa yo atake lanbè? Epi pou lanbè nan jou k ap vini yo la pral pran rezo sosyo nan radyo pou l ap di w, yo atake m, m gen enmi nasyonal e entènasyonal. Enmi, enmi, enmi, epoutan menm yo menm ankò k ap kreye pwòp enmi yo, menm yo menm ankò k ap atake pwòp tèt yo. Bon, m espere ke dcpj mennen bon jan ankèt sou dosye sa. Mennen bon jan ankèt sou dosye sa paske pou m byen di w se yon teyat dramatik lanbè t ap monte e se sa pase pa twò lwen teyat nasyonal pèp ayisyen. Kounya la a pou dat lan bel ay kounya pou yo chwazi atake. Poum byen diw si nou te gen peyi, si nou te moun, si te gen dirijan nan peyi sila, se nan moman sa a lanbè te sipoze ap soti nan prizon. Pase yon nonm ki fè anviron 20 lane nan dwòg nou tout te konnen atè a. nap viv ansanm avèl jounen jodia li tèlman santi l alèz lap monte fek fim fè kado machin leta machin blende ankò sa w tande pou ti mesye yo al fè koze nan la repiblik yo la nap viv ansanm avè yo. n ap viv a madichon yo, nou pa deside mete yo yon kote. Donk si nou te moun, si te gen chèf depi 1900 jamè nan peyi, se kounye a Lanbè t ap soti nan prizon, ti granmoun gade non se konsèy li t ap bay. Men jiskaprezan l ap monte fofi m andedan peyi a li viktim. Ala traka pou lavi kay tè papa. Antouka, dosye a son dosye nap swiv, nap di lanbè kou a paka pase konsa. Nou dòmaje, nou konn jan, nou konn longè jan, nou levag jan, jan paka bon sou nou konsa konsa. Non, teyat la mal monte, mirak la mal fèt, e frèzè sè byeneme pa bòrisit nan peyi dayiti. Nèg pa sispann fè mirak biza. Bagay ki pap pase nan lòt peyi, se li ou wè kap pase pa bor isit. Imajine w, nan peyi aletranje yo atake yon senatè, lè konsa gade non. Lapolis pa gen ta bay rapò? E tèlman nou koken wi, epi je zye nou bande. Nou viktim. Ala traka nan peyi sila. Frè se sè byen eme, bon, jounen jodi a fòk mwen di ou, Ariel bò kote pa l, li se sèl wa nan peyi dayiti. yi legal, yi lejitim, bon, l ap kouri nan savann nan. Bon, fòk mwen di w, 37 lane anviwon, depi apre depa Jean Claude Duvalier, pyès moun pa t panse n te kapab tonbe nan yon sitiyasyon parèy. Apre depa Duvalier, 27, 29 mas 1987, nou pral adopte yon lòt konstitisyon. E, ou raple ou, Mirlande Manigat se te youn nan konstitisyonalist, jounen jodi a, m sezi wè se Mirlande Manigat ki fè pati de Wo Konsèy de Tranzisyon san pouvwa popetwèl, ansanm avèk Ariel Henry, ki se sèl wa nan peyi a, li menm li la l ap pwodui konsèy pou Ariel sèlman. M sezi yon aksyon konsa. Moun sa yo ki te pran san yo gade nou patisipe nan pwojè konstitisyon an, men jounen jodi a menm yo menm ankò yo rantre nan dezòd la pèp ayisyen. Menm yo menm ankò se yo menm k ap fè gade nou krèy andedan peyi a. M sezi wè yon bagay konsa. Donk m ap poze tèt mwen kesyon èske ayisyen alèji ansanm avèk sa ke yo ekri? Dosye lalwa a se lèl pa bon pou yo wè sam diw la yo aplikel men depi baay la bon pou yo kite melem yo pap aplike bagay konsa. M sezi wè se Mirlande Maniga ki fè pati de pouvwa banboch Ariel la. M sezi wè yon bagay konsa e dènye kouk pou touye koukou a pèp ayisyen ou kapab gade hier Lambert dil viktim pou yo atakel Premye minis Ariel Henry fè twit pou ke li senpatize l ansanm avèk prezidan Brezil la, e tandiske prezidan ti retayis se nan viktim li pa fè yon vye twit pou l di l kondane. E ou konnen Lambert ansanm avèk Ariel se 2 gwo poto andedan phtk. 2 gwo alye phtk. Men m sezi wè Ariel pa voye senpati li pa kondane nèjikman. epi pou l di ankèt ap ouvri pou konnen sa k pase a? Ala traka pou lave kay tè! Pa bor isit, lè m di ou Ayiti se la repiblik dè koken, sèl vòlè k ap rete, ou dwe panse se blag. E frèz e sè byeneme m ap klè ansanm avè ou, tout betiz sa yo wè y ap fè nan sosyete a, se paske ki fè ou wè yo ap pwomennen kouri monte desann, yo ap envante tout plan pou wè kòman yo te kapab kenbe pou montre lasosyete yo inosan, yo pa konn anyen nan sa k ap pase jounen jodi a nan peyi Dayiti nan ensekirite. Nou mèt ranje kò nou wi, machin blende sa a nou wè Lanbè fè kado a, Ou met rete tann nan jou kap vini yo pral tande machine palman yo te wel gade nou ap monte desann ap kidnape moun ou met rete tann ou met rete tann e depi nou wè machine konsa pik ap kidnape moun nan lari a moun pou nal chèche pou ban nou eksplikasyon se lanbè antouka frè se sè byen eme pa bliye nan jou pase yo. Lèzetazini ak Kanada sanksyone prezidan ti masena a paske li nan gang, li nan dròg e non sèlman sa tou, pandan dènye moman yo la a, li patisipe nan asasinen yon sitwayen. Rete konekte randevou kase se te pita. Bizou bizou one love mwen te kontan pase lakay ou pote detay sa yo pou ou. Non pam se Fouco nap kwaze pita konsa.